Mwen byen Konprann sa m di w lan men Tankou la mwen menm mwen m pa genyen Kounye a Momo genyen l ap sere anba kouri epi Bon m di w Konnen depi e kote m ou ye menn Fò m ba w konsèy Ou konprann mwen Depi avè m ou ye fò m ba w konsèy Ou konprann mwen E Ki konsèy m ta ba w la Ou pa ka viv san konsèy monchè E premye konsèy map baw ou konnen e ou konn wè kot manmanw met kòb wi pran kòb sa yo chak kotel met kòb pran kòb yo pot bon ou konprann sam diw la oh my god kòmanl pa bon konsèy la bon mdiw lè sa yon byen ou fè monchè yon byen ou konprann sam diw la men tankou la mwen menm mwen mpa genyen. E pa gen bay lekòl ankò nan peyi a. Konprann sa m di w la men. Papa w ap peye m yon kòb pou m ba w leson. Konprann non? Mwen m ba w soti gòg mwen bay e m ap achte gòg avèk bay la, avèk kòb la n ap bay ale. N ap voye tenten sa de kote.